Bonjou bonswa la fami nou kontan antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon avan nou kòmanse Nap di aretel masakr paske gen yon sitiyasyon ki ap evolye la o nivo de ba delma patikilyèman a delma 2 kote ke moun yo pa konn sa pou yo fè se bal moun yo ap manje pou kou alye la yon sitiyasyon tansyon jounen jodia depi nan aprè midi kote ke bal ap tire e daprè denyè enfòmasyon ki rive jwenn nou gen yon sitwayen ki fè nou konnen se depi maten Bal ap tire antre Ba Delma epi les hommes de Belair. Fò n di ke batay sa a se yon batay ki la depi byen lontan. Le pire dans tout ça c'est que gen anpil sitwayen k ap pèdi lavi yo e ki kontinye ap pèdi lavi yo nan kad batay sila. M te toujou ap mande nou mesye, fon kanpe. E la a, sa k ap pase la a, nan moman m ap pale la a, m mande fon kanpe. E demen maten egalman, tanpri bay moun yo yon chans. Paske, gen yon premye mesaj ki rive jwenn mwen. Se yon sitwayen ki li menm aletranje ki di, Rèl Prod tanpri, di yon bagay pou nou paske n ap mouri Dèlma 2, y ap pilonnen nou. Oke, mwen yon ti jan minimize mesaj sa a. Men se lè yon moun ki li menm anndan an ekri sou nimewo RL Prod la, paske nou konnen nimewo sa a li piblik, ebyen li di tanpri souple RL Prod, Di nèg yo ba nou yon chans nou pa kapab. Nan mache a ki nan blòk Dèlma 2 an, yo di non mezanmi anpil moun pran bal nan zòn sa. Gen moun ki tonbe atè a, yo pa ka rive fè foto yo pèmèt ke foto sa yo rive jwenn nou. Men ekoute de mort, a genyen. Anpil ti mò nan Delma 2. M sèlman kapab di nou bagay yo rèd paske m gon premye foto ki vin jwenn mwen gon sitwayen ki tonbe heyy mezanmi oh m ap mande m eske se pa foto sa yo ki yon ti jan gen enpak sou mwen paske semèn pase a se kòmsi m konn rete m wè yon seri de imaj k ap tounen an boukl nan lespri m e sa choke m franchman. Pa egzanp sou imaj sa a, gade mwen yon sitwayen ki sanse tonbe devan pòt lakay li men si w ap gade dèyè tèt li, li gen yon vout tou. Sa vle di tèt li kraze e kàn tèt misye sòti atè a. Bon, pou lòt foto yo petèt ke n ap tann yo pou n kapab fè yo rive men. Mesye tanpri m pa kwè se sa ki fyète nou mache goumen maten midi swa. M pale ak Bèlè, m pale ak nèg nan ba Dèlma yo. Men gon bagay pou nou konprann, lè yon blòk obyen 2 blòk ap batay, obyen m ta kapab di ou gen 2 nèg k ap batay. Lè 2 nèg sa yo. ap batay moun ou separe a se moun ou wè k parèt pi brigan an. M pa konn kiyès ki pi brigan. M pa konn kiyès m ta kapab bay mesaj la. M oblije bay mesaj la pou tou de. Paske, lè se pa gwoup Dèlma 2 k ap kriye, k ap rele anmwe sekou, se gwoup Bèlè yo touye, yo rache, yo boule. Mesye, zam nan nan men nou. Nou pa ka ap detui pwòp frè nou konsa, moun ki nan vwazinaj nou. Se manman nou a papa nou n ap detui mesye. Li pa nòmal. M toujou di nou sa li pa nòmal. Avan yè, m kwè yè mwen fè yon emisyon pou m di ke ekoute, vwala la pozisyon de Izo Vilaj de Dye pa rapò ak yon deklarasyon Barbecue te fè. Y a dè jan ki diz ke ekoute RL Prod, Wap voye dife non! M pa gen atitid sa, voye dife, epi talè w tande batay pete, kiyès ki pral mouri? Pitit pèp la k ap mouri! Èske gwo toryan sa yo ki ap fè politik, nèg ki pa sispann mete zam nan men mesye sa yo k ap goumen maten midi swa jounen jodi a la a, se yo menm k ap frape? Non! Pandan m ap pale la a, fò m di nou ke detanzantan genyen ti enfòmasyon k ap tonbe vin jwenn mwen. Enfòmasyon ap tonbe o kont gout. Men demen si Dye ve, m ap vini pou m ba nou anpil eksplikasyon. Men jistavan emisyon sa a fini n ap jwenn yon maksimòm enfòmasyon pa rapò ak batay sila. Nou sèlman konnen ke depi genyen batay antre Ba Dèlma e Bèlè, ebyen s on kesyon de je nèf, je pèp. M te di nou ke enfòmasyon ap tonbe o kont gout. Antre yè e jodi a pou bout aprèmidi a la, M ta kapab di gen anviwon 5 moun ki yo menm pèdi lavi yo nan blòk Bèlè a. Alò nan blòk ba Dèlma a, sa vle di Dèlma 2. Men, se yon chif apwoksimatif paske gen kote nan moman n ap pale la a, sa vle di dan laprèmidi di. 29 septanbre 2021 genyen anpil moun ki tonbe janm di nou nan zòn mache a kote ke menm moun pa ka avanse rive nan zòn sila paske gen anpil fe bal ki ap fèt nan zòn sa gen yon ti jèn ki li menm te sou yon do kay pandan bal ap tire misye tap manje yon marinad. Bal pase, yon bal koupe bò kou misye, misye tonbe, bout marinad la rete nan bouch li. Èske nou tande mezanmi? Pandan nèg yo rive nan mache a, nèg yo pete anpil kout bal. Epi se nan moman sa genyen yon pèsonaj ki li menm resevwa yon bal nan tèt. Waw! Hum! M sonje nan yon premye batay ki te genyen, te genyen kèk nèg bon kè ki te monte avèk kèk moun kote yo te desann ba Dèlma nan kad operasyon pou te raboure Babekyou, ebyen yo te voye moun sa yo tounen lakay yo. Eske se te nan yon lojik fair play? Jounen jodi a la a, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou sè ke genyen 4 piti, nèg yo genlè monte avèk 4 piti sa yo. Mesye de gras, si n poko fè yo yon bagay, tanpri remèt fanmi yo. Remèt fanmi yo. Menm lè n konnen lè nèg ba Dèlma yo moute anlè a pou y al sakaje nou se sa yo bliye yo pa fè. Men tanpri, mesaj sa a li t ap valab tou si se Babekyou ki te antre lakay nou l al pran moun li antre nan baz li. Bagay yo tris nan peyi Dayiti pou sa k ap pase la mezanmi pou gè anpeche moun viv Nan zòn sa yo le syèl. Ooh mon Dieu antouka genyen yon jenn tifi ki li menm li akouche li fèk akouche 3 jou akouche li pran yon bal nan tete lap pran swen sou kabann lopital gen yon lòt dam ankò ki pa twò lwen ki li menm pran yon bal bò kou Ebyen dam sa li menm li fè vrèl pou peyi san chapo. E jodi a la ankò nou ta kapab di gon ti jèn. Donk si nap fè yon kontwòl, yon estimasyon nou ta kapab di tou senpleman ke yon dizèn de moun deja pèdi lavi yo nan kad batay sa de pwizyè antre Ba Dèlma e Belè. Eske mesye Bèlè yo tap rasanble fòs yo pou kapab pote boure? Nou wè nan dènye moman sa yo la a, e ekip rival la on ti jan afebli. On nè pa la pou lagè. Nou pa la pou n fè dife volan. Men sitiyasyon an difisil, il fo le dir. Mesye, se Babekyou ki gen pwoblèm avè nou. Babekyou! Se nèg ame sou Bèlè yo ki gen pwoblèm avè w. Se pa popilasyon an. Se sa m toujou di kòmsi lè yon nèg ou parèt nan yon zòn ou fè reprezay epi aprè w ap tande RL prod pou wè kantite moun ou touye. Non mesye m ta renmen mande nou kòman n santi nou aprè. Se tou de gwoup yo wi paske se nou tou de ki mechan paske youn pwovoke lòt, youn touye moun pou lòt, youn boule moun pou lòt epi. Lè 2 gwoup rivo, yo vin mechan, epi moun k ap peye konsekans lan, se popilasyon an. Antouka, se enfòmasyon sa yo m pataje ansanm avèk nou la a. Si gon moun ki ka rele sou Bèlè, paske gen nèg ki gen zam nan men yo, yo gen moun yo ka tande. Yo gen dwa petèt pa ka tande m, men gon vwa ki ka rele yo pou di, Ekoute mesye, pandan sèt sware la, pandan la matine di 30 septanbre, ann poze zam yo. Ann fon poze paske moun yo pa kapab viv nan sitiyasyon sa ankò. Bagay la vrèman difisil. Nan sèlman 2 jou anviwon yon dizèn moun pèdi lavi yo e ou pral sezi wè foto ki pral sikile a pati de demen maten epi nap wè ke tout sa m di nou yo Se verite e se vreman triste de regarde cette situation en face. Haiti pa gen anyen kap mache nan peyi d'Haiti. Se l'horreur au quotidien. Moun ap mouri, yap kidnape moun, yap touye moun, yap rache moun, yap boule moun. Konfli arme tou patou. Enstabilite total. Wow! Finalman, c'est la merde. Donk mesye, mwen m pandan map fè emisyon an la a, gen tire. Men m swete ke pandan nou menm n ap tire a e n ap tande emisyon an tou, pou n fè yon poze. Paske moun yo bezwen fè yon ti viv tou. Se manman nou, frè nou, sè nou, menm koulè po yo gen avèk nou. Pa gen blan, pa gen dominiken, pa gen espanyòl, pa gen ameriken. Si m te wè Delma 2 se te ameriken Bèlè se te Ayisyen, m t ap di Bèlè ba yo. Si m te wè Bèlè se te Ameriken, Dèlma 2 se Ayisyen, m t ap di Dèlma 2 ba yo. Men nou tout se Ayisyen, nou tout se frè. Menm ti zòn, yon ti lizyè k separe nou. Halte la mesye, twòp san koule, sispann. Merci la famille, un maximum de commentaires, un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou.